Gen de bagay lèl bon fò dil bon mesye fò dil bon fò gen kran pou kanpe pou di bagay la bon mesye gadon sovè pèp la jwenn la mesye gadon sovè pèp la jwenn ki rele Ariel Henry mesye nèg yo te gen rezon yo touye Jovenel la Jovenel pa tap dirije vre mesye gad kòman Ariel mete peyi ya stab mesye pouvwa a dous peyi ya dous tout zòn tout kwen tout geto mesye bagay yo ap byen pase Afè kesyon wap tande bal tout jounen an pa gen sa ankò oh gad on Ariel mesye men nèg ki konn dirije monchè men nèg kap byen dirije se sa ki rele on dirijan ti chante yo te ekri pou Jovenel ki te di konsa ke si nou pa voye Jovenel ale nap mouri oh a chante sa pèp ayisyen pap janm ka chantel pou Ariel pòseke Ariel Son sovè liye pou pèp sa. Lwa ap gade koman jovenel te fè matisan pase mesye. Kounya matisan moun yo ap pase alèz. Tout minwi dezè di maten ou jwenn moun ap soti nan pwogram soti jis kafou pase matisan alèz ohh Ah monchè Ariel monchè ou te pran twòp tan pou te vin gen pouvwa sa nou te dwe touye Jovenel depi sou 2 zan nou pat dwe kite kòmsi Jovenel fin kraze peyi a nan eta sa pou se kounya poun fè nan mwens ke 1 an pou Ariel gitan fè tout bagay sa yo pa gen jounalis kap mouri ankò pa gen etidyan kap mouri ankò pa gen moun nan popilasyon kap mouri ankò mesye Gouvènman Ariel la son bon bagay mesye ou pap janm wè yon jounalis ap pale mal de Ariel menm paske Ariel ap fè travay li Ariel mete sekirite nan tout peyi a se Jovenel ki te pwoblèm peyi dayiti vre mesye gade pou wè gade kòman gade tout dyaspora nou gen kap desann ayiti la gade valè dyaspora nou gen kap desann ayiti la mesye oh Pou pase pou pase nan èpòt sa la mesye ee si w pèdi yon moun anndan èpòt la nan moman an la dyaspora ap fè w pa ka wè l wi paske se tchingtchong anglè k ap pale moun ap soti tout kote vin antre ayiti vin wè ki mèvèy k ap fèt sou gouvènman aryèl la se bon bagay nèt k ap fèt mwen se premye fwa m ap viv m pa t janm panse si ayiti te ka gen chanjman sa ladann nan mwens ke ennan aryèl fè sa jovenel pa t ka fè Tout tan n pase sou pouvwa a jovenel tap bay manti vre mesye jovenel se te yon gwo mantè vre mesye se ariel ka byen dirije tout ti moun bwal lekol tout ti machann ap byen fonksyone afè kesyon de gang pa gen sa ankò nan peyi a nan mwens ke 1 an oh. Alè sa bon fò dil bon mouche di bagay la jan li a bagay la bon fòk ou dil bon Ariel ap byen dirije se Jovenel ki te pwoblèm nan tout moun nan gouvènman Ariel la mesye se bon bagay se bwavo pa gen fatra ankò pa gen lavi chè ankò dola ameriken an desann plat mesye oh sou prezidan Jovenel te tèlman bagay yo te chè ou ka al avèk kòmsi 5 mil goud nan men w sachè wale a, si w al avèk yon sachè, li pap menm demi menm. Men kounye a, avèk 50 goud, ou ka fè manje pou manje, epi w ap ka bay vwazinaj ladan l. Bagay yo bon sou Ariel mesye. Gouvènman sa a se li menm pou nou kenbe. Si nou ka fè Ariel fè yon 25 an, Sou pouvwa sa mouchè nou tou sove nèt bon bagay ti mesye bon bagay fò nou dil bon mesye dyaspora yo an nou di viv ariel se bon bagay bon gouvènman oh gadon sovè pèp la jwenn mesye gouvènman sa mouchè se bon bagay lè wap gade kòmsi andre michel mesye andre michel tap bi batay vre kounye andre michel kòmsi kap jere tout bagay yo ansanm avèk ariel kap di ariel men sa pou fè lè te fè sa l pat bon ou menm fè sa pito se sa kap bon Nèg sdp yo mete yon chèf polis kap byen travay tout gang trake nèt pa gen gang nan peyi ankò nan mwens ke 1 an wi li an li pa bon? an li pa bon? aa ou pa konn bon bagay mouche pa gen gang nan peyi dayiti ankò menm menm non sou ta tande kòmsi yon son bal ki pati kèk timoun ki jwenn kèk klo rat bagay lap Pete wi. Pa gen bagay kesyon bal an Ayiti ankò menm menm non. Pa gen kesyon gang k ap fè w pa ka dòmi, pa gen kesyon de kidnapping, pa gen bagay sa ankò menm non frè m. Se Jovenel wi kòmsi ki te konn fè bagay sa yo. An, lè nèg yo te di sa w panse se te manti? Se Jovenel ki te mete tout kidnapping sa yo nan peyi a pou l te ka rete sou pouvwa a wi. Pou l te fè tout moun pè, pa t ka pran lari. Pou moun pa ka al manifeste wi. Jovenel wi ki te fè bagay sa yo. Anhan ou pat konn sa? Lè komsi Jovenel te la frèm. Jovenel te gen yon staff nèg ke lap peye menm pou kidnape moun, pou fè moun pè pou moun pa ka pran lari. Depi komsi ke ou pran la ou ka pran lari ou pral ka rele aba de Jovenel. Ebyen l mete kidnaping pou fò patka kmsi rele aba dèyè l. An lè nèg sdp yo te di sa ou panse te manti ou pa wè kounya tout moun pran lari kounya tout moun ka mache lè yo vle kounya oo ah monchè mwen menm se se se desann map desann la li pale pou m kay blan la monchè m pral desann la monchè oo ah monchè lè sa bon fò w di l bon m paka kmsi kanpe pou m paka di sa pa bon. Fòm dil bon, lè bagay la ap byen mache, fòk ou dil bon.